Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. M espere tout bagan anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila a e sitou lè jan ki son a letranje. Patikilyèman, pou di an mye, lè jan ki son a letranje. Men pou sila yo ki an Ayiti, sa va trè trè trè mal. Ojoudwi se dimanch, piske m te di nou ke... Map ba nou anpil emisyon jodia la paske gen anpil refleksyon ki pral fèt pa rapò ak avni peyi Dayiti, pa rapò ak sa ki menase peyi Dayiti. Jè ekoute pa mal de medya entènasyonal donk s ki ma fè mal, s ki ma bokou frape se le fèt ke anpil enfòmasyon yo akse sou Ayiti. Ayiti tè. euh, de terreur, terre d'horreur, se m ta kapab di anpil ti twa pwen nan kolòn, nan jounal entènasyonal yo, ben, se bagay ki fè nou mal. Men, o final nou di tèt nou ke, imedyatman, euh, jan de mesaj sa yo yo pase, epi wap gade pou wè peyi ki nan entènasyonal la poko ka di anyen pou ou, Finalman, espwa pèdi, kounye a la, se nou menm ki pou di n ap fè yon bagay paske la premyè choz ki fo mèt an tèt, te gen espwa kòm si Kanada t ap pran tèt yon kowalisyon pou venir faire quelque chose en Haïti. Non, Kanada di, ben écoutez, la priorité c'est l'Ukraine. M di nou sa chak jou, pa gen pèsonn k ap vin fè yon bagay pou nou. Ameriken p ap fè anyen pou nou. Kanada p ap fè anyen pou nou. Lafrans p ap fè anyen pou nou. Men gen yon grenn bagay. Sa nap viv la la a sanble nou dwe viv li paske gon lè kap rive se lòt moun yo ki pral nan sitiyasyon sa a e ke nou menm nap rejwi. M vle fè yon ekilibre avèk nou. Moun ki deside viv yo, moun kap viv avèk anpil kouraj kontinye paske m ta kapab di bagay la l pap rete konsa e gon lè kap rive kòmsi nap pran souf paske je me rappelle en 2004 M te konn ap mache nan lari Pòtoprens. Tout kote w pase, se bal k ap chante. Nou konn nan kamyonèt, nèg ap tire bal sou kamyonèt la. Gon lè m sonje, pandan m ap pase sou Bisantnè la, nou nan kamyonèt, epi nèg yo pran pete bal sou kamyonèt sa a, epi bal pase pasi pala, w tande bal, nou kouche nan kamyonèt la. Lè sa a, m ta pral kote yon moun nan radyo nasyonal nan ri Magazen de Leta. Ebyen, sitiyasyon sa a, li te pase. Jounen jodi a la a, w ap di tèt ou ke se pou la premyè fwa ke Ayiti rive nan sa l ye a. Oke, brèf, Ayiti ladan l, men ekoute, nou sòm dè jan blende. N ap viv avèk espwa ke bagay yo kapab chanje yon jou. Men gen yon pwoblèm, quel est le problème? c'est que moun ki ap jwe nan fim sa a, m ta kapab di gwo aktè yo yo se bandi an menm tan. E yo la pou yo detwi, yo pa la pou yo konstwi. Se sa ki veritab preyokipasyon nou. N ap viv ak espwa, se vre, paske si te gen grangou, si te gen lamizè, si pa t gen travay, Nou tap viv e nou tap kontinye fonksyone men par le fèt ke genyen ensekirite, genyen yon horreur au quotidien dans ce singulier petit pays, donk on en a marre. Paske banm di nou bagay, wè pèp ayisyen grangou pa fèl pè ankò. Lamizè, chomaj, timoun pa ka al lekòl, sa pa fè nou pè ankò. Men notre véritable préoccupation se le kidnapping, l'insécurité, ce phénomène. ki tèlman pran kò nan tèt bandi nan peyi Dayiti kote ke touye yon moun, manje yon moun se pa yon pwoblèm pou yo. Mwen fè antre an matyè sila a se pou m di nou ke bagay yo vrèman grav, tansyon an moute, mamit la a l ap bouyi la a e nou pa kontinye, nou pa ta sipoze. kite l kontinye ap bouyi antre Ti Tanyen e Sous Matla. Tande byen sa m pral di nou an wi! Mamit ki ap bouyi antre Ti Tanyen avèk Sous Matla a, nou pa oblije kontinye kite l ap bouyi. Paske, genyen yon konfli antre de gwoup sa yo, Kanaran enkli. Bon, ki di Titanyen, di Kanaran. Men fò m di nou ke, sètèn fwa, aksyon pwovoke reyaksyon. E, lè ou nan stad se reyaksyon w ap fè, aksyon ou poze a, li konn parèt pi kriyèl. M ap pale la de mesye Kanaran yo. Ekoute byen. Nan emisyon m fè yè la, pou m di nou ke. Voilà un homme, nèg kanaran yo pran, yo fè l ap depale, e aprè l fin depale, yo kole manchèt nan kou li, yo koupe kou a. Nou te wè videyo a. Nou te voye l bay anpil nan nou. Byenke gen anpil nan nou ki kontinye ap mande e n ap kontinye jwenn li. Ki sa k lakòz sa? Poze tèt ou kesyon. Paske mwen menm te choke, mwen te tande ke mwen di ke mwen p ap louvri videyo a. M di bon, o final, fò m al gade paske se gason m ye, ban m gade m wè. E, m wè. E, m jwenn. Men! Pou m di nou gen, sa se sa nou wè a, sa se sa nou wè a. Kounye a la ou pral di ke Jeff Kanaran misye mechan anpil, son kriminèl. Ou pral di ke Bogi nan menm blòk sa yo tou, misye son san pitye, son kriminèl notwa, son kriminèl andursi. Wi, paske sa m ap gade la a. Mwen pa ta sipoze ap gade l. E nou se frè. Ban m di nou. Ti tan an a sous matla. Li pa menm. Bon m pa konnen byen. Men m pa kwè l dezèdtan non mezanmi. Si w gen yon bon machin nan men w w ap kouri. Sa vle di, ou ka gen yon moun ou ki rete sous matla. Li gen yon pwoblèm ou kouri al pran l ou mennen l ti tan an. Ou mennen l Kanaran. Men nan kisa nou ye jounen jodi a la. Konprann byen sa m ap di nou an. Par le simple fait que genyen 2 zòn ki an konfli. Se konfli l ye. Li pa lòt bagay ke konfli. Paske sa gen zam, sa gen zam, sa ap defann teritwa l, sa ap defann teritwa l, sa lage nan vòlè, sa lage nan vòlè. Sa di li menm li p ap kite vòlè vin nan zòn li, epi lòt la di bon se derespektan. Konprann byen pwodui kwaze yo. Kounye a ki sa k pase? Nèg Kanaran ap fè egzaksyon. Nèg Titanyen ap fè egzaksyon. Men dènye gout dlo ki pral ranvèse vaz la, tande byen wi sa m pral di nou an, pou tout gwo jounalis, nèg ki pi gwo pase m yo, pou lè n ap fè emisyon an tou pou n tante fè ekilib sa a tou, y a un certain de Johnny Kanpay. M kwè anpil moun konnen l. Nèg sous matla yo ta sanble touye Johnny Kanpay sa a, ki se yon lidè. Apre sa, ki sa k pral pase? Y a un enfant de dix ans nèg yo manje. Ou konn tande manje? Sa se enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Nèg sou smat la yo. Men, mezanmi, an mwa fou saj, nou pa ta sipoze antre nan lojik kou pou kou a men, depi nen pran kou je ap kouri dlo. Kounya la a, kèlkeswa moun ki pase nan Kanaan, nan ti tan 1, menm lè w se inosan, nèg yo pran w. Paske de moun sa yo nèg yo manje a e timoun dizan an, sa se dènye gout dlo ki sipoze ranvèse vaz la paske yon timoun lekòl, un enfant de dix ans, petèt ke li kapab gen plis men tande byen, Kisa li gen pou wè avèk yon batay antre 2 klan? Mwen m pa gen pwoblèm pou ke 2 klan nan batay men ekoute! Moun Titanyen, moun Kanaran kapab pase san pwoblèm o nivo de Sous Matla. Si e sèlman si yo pa gen zam sou yo. Konprann byen sa m ap di nou an. Nou gen moun nou atè a si se moun ki vin bay antèn na konnen si se moun ki vin bay antèn. Dezyèm bagay, kisa k fè yon moun. Bon mwen menm ta renmen fon fas kare ak Jeff ak Bogi kòm pa konnen moun nan sous matla yo men ekoute m ta renmen fon pale avè nou pou m mande nou kisa moun sous matla genyen avèk nou ki fè yo pa ka pase bò lakay nou tande byen sa map di nou nou konnen bandi ki annafè avèk nou yo kounya menm kesyon sa tou map poze l pou nèg sous matla kisa moun titanyen moun kanaran genyen avèk nou yo pa ka pase nan zòn nan. M ta renmen nou di m sa. Bon mwen banm di nou bagay mesye. Mwen m di nou sa klè. Map pase. On nèg ou kenbe m ou non zòn ou di m konsa sa map fè la map di w. Mwen nan peyi m mwen nan teritwa m. Sèl grad m kapab ba ou map di se sèl ou m konnen ki chèf mwen. La a map di w sa vrè. Nèg kanaran kenbe m map di mesye se nou menm ki chèf. Paske m konnen se nou menm ki sèl chèf. Se nou k sèl mèt. Men ekoute la m nan teritwa m. Si m gon pwoblèm se nou menm ki pou mete m deyò. Poukisa jounen jodi a la mezanmi moun solino a li nan difikilte li nan krent poul pase sou belèr m ta renmen nou dim m ta renmen paske m te di nou jodi a map pale anpil fòk mwen pale paske sa m fè mal sa m fè mal malerezman se reyaksyon an ke mwen wè mwen pa tonbe sou video aksyon an ki pwovoke reyaksyon an men ekoute lè wap gade yon sitwayen konsa. kap pale, pandan lap pale a nèg yo di voye mesaj sa bay DDO. Sitwayen an menm bliye sak DDO a, l mande kijan pou m di ankò DDO. Yo di DDO. Bon ki kap pale avè l? DDO. Sa rive se vre, ou wè moun sa yo, se kapab fanmi nou yo pran, yo touye anba a. Men mesye, ban m di nou yon bagay, jounen jodi a la, se lapè a ki pi enpòtan. Se lapè a ki pi enpòtan. Paske banm di nou mwen menm depi yè swa kant je regade se zimaj sa ma choke e kom si menm nan domi se kom si mwen se sitwayen sa ki avek ti mayo ble sa sou li avek ti bout pantalon sa sou li mare men dè do. mare nan pye ki ap depale devan nou paske lè l ap pale sa yo se kòm si son bagay nou di l fò l di sa yo li oblije di yo ey moun e sous matla m ap mande nou pou nou retire kò nou dèyè barikad men ban m di w yon bagay la a mon frè tu a komi de ekzaksyon vou save poukwa paske ou ekzèse yon sòt de presyon sou moun sa a pou fè l depale epi dezyèmman nou fè sa n fè a. Ah bon! Kounya la, nou menm tou nèg sous matla yo, nou fè yon egzaksyon ki de twò paske un enfant c'est un innocent. Li pa gen anyen pou wè ak sa k ap pase. Kòmsi jounen jodi a la pou m ta tande yon timoun dizan Bèlè, yon nèg Solino pran l epi yo touye l. Pou m ta tande yon timoun dizan Solino, nèg Bèlè pran l yo touye l epi m ap dakò avè nou, m ap bat bravo. Ditou pa! Hein! Kounya la. Gon bagay pou n di tèt non mesye, il faut que quelque chose change dans ce pays! Fòk bagay yo chanje! Popilasyon an n ap batay! Ann antre nan batay! Mwen menm m vle batay! Men m vle ke anpil nèg pran kouraj yo ak de bra! E ban m di nou yon bagay, batay n ap fè a l nou pa pral fè l pou n sipòte yon gwoup de bandi! Moun Kanaran! nou kapab kanpe pou n di n ap batay. Men nan batay nou di n ap batay la, nou kapab di, Ekoute, mesye yo nou gen zam nan men nou se vre, men, ey, nou rive twò lwen, popilasyon an fò l rale yon souf. Moun sou smat la nou kapab batay pou n di ke, Ey, mesye bandi yo, nou rive twò lwen. Sispann touye inosan, hein, paske pa gen yon gwoup. ki bon. Pa gen yon gwoup ki byen aji. Tout moun ap mal aji. E anpil fwa gen nèg ki monte o kreno la pou di moun yo ekoute nou menm se lapè nou vle. E konprann byen sa map di nou an. M pa vle ankenn nèg pran langaj mwen an pou ap vire l pa fè divèsyon avè l. Nou menm se lapè nou mande. Nou vle lapè, fòk gen lapè, fòk moun kapab viv. Se triste. Kòmsi m gade yon imaj, paske Fresh toujou di m, Ekoute, ben, fòk ou sispann gade jan de imaj sa yo. Epi m fin gade l pandan tout lanui. Se imaj sa k ap tounen nan sèvo m. Se yon espès de cauchemar. E m vin yon moun ki ensomniak par le fait que j'ai regardé ces images. E sak plis makem nan se pa le fèt ke yo touye nèg la non, men sak plis makem nan se le fèt ke nèg la pale. Li soumèt ak tout sa nou di, li repete a la lettre tout sa nou dil poul di. E pi aprè, menm lè son nèg ki te kanpe dèyè barikad, mwen m son nèg ki gen anpil mansuetid lakay mwen. Si. On nèg te pati dèyè m pou touye m, demen si Dye vle ou nan men lapolis, l ap tris. M pral eksplike nou yon istwa. Sa te pase, se te an, nan, antre 2006 e 2007. Mwen ap pase nan Boston. Se pou la premyè fwa m di sa piblik. Youn nan nèg ki te gen chans kontwole. 34 katye nan Site Solèy ki se Evens Ti Kouto alyas Bwa Lyann. Epi m ap pase konsa, gon zanmi ki rele m. Pandan zanmi an rele m, m al kote l, n ap pale kounye a. Misye te chita l di zanmi an, Misye sanble avèk on toutè. Kounye a, li di zanmi an, M anvi fizye misye wi. Li di on nèg al pran manch long mwen mwen. Kounye a zanmi an di m, Jwe pi w rapid. Kounya m ale. Men mwen te toujou nan kesyon jounalis. Paske nan epòk sila a, nèg yo, anpil nan bandi yo te gen respè pou jounalis. Sitou yon nèg ki rele Djed Wilmé. Sitou yon moun ki rele Amaral Duclona. Sitou yon moun ki rele William Baptiste. Se pa nèg ki gen kounya yo. Epi lè misye fè sa, ok m al lakay mwen, m poze. Gon pwogram ankò nan Simon. M gen enpresyon se kòmsi kote m ye a depi misye pran sant mwen yon kote, li voye pran misye moute la l di m pral desann la nenpòt moun m sispèk ki pa ka gade m nan je m ap fizye l. M te a distans m tou deplase paske nèg la ka fikse w, li te fò jwe pye w deja epi kounya la l al rive sou ou. Monchè ap gon semèn frè m nan yo lage yon operasyon Jaou Sud Americana. An fevriye 2007, Bralyann nan kouri. Men l te make figi m, men on se konnè, pa vre? Lè misye vin bò lakay mwen, l ap fè zam ni chante m al kache. Lè l vin bò lakay mwen, l ap bay lajan, m pa parèt. Epi, lè yo arete misye, dcpj, jounalis ap poze kesyon, epi m parèt. Tankou jan nèg yo toujou di sa, an gwo bout bèt, m parèt. Epi lè m parèt, m ap poze yon kesyon, lè m gade m wè misye k ap di, A jounalis lan, w ap pyeje m. M di, Balyann, ou menm? Ki nan nivo sa? Epi apre m vire. Ou konnen lè m rive lakay mwen kòmsi dlo sot nan je m, kòmsi pou m wè nan eta l ye a. Ou wè sa n ap fè a la mesye? Se pou m di nou ke. Gon w lè kap rive, gen anpil nan nou ki lach. M pa ta swete kòmsi nou rive nan nivo pou nap epwouve lachte nou pou tout moun wè sa. Men ekoute, si nou di ke nou pap fè lach, pap fè lach jounen jodi a se batay pou pèp la. Pap fè lach jounen jodi a la a, se zam nou an pou nou itilize l yon lòt jan. Paske sa nap fè la a se kòmsi nou di ke nap bay bourad ak anpil peyi ki di yo pa vle Ayiti avanse. Se la m vle rete, se la ou vle rete. Men ki sa nou di n ap fè pou nou kapab pèmèt ke tout moun rete la ansanm avèk nou? Paske gen anpil moun ki ale, gen anpil moun k ap kite. Men sila yo ki vle rete, ki konpòte tèt yo tankou de jan blende, ki aksepte pou 25 goud kapab fè yo 2 jou, pou nèg la ba w yon keps kleren depi nan maten l kapab dòmi avè l, nèg la manje yon pate, li kapab dòmi avè l. Se paske nou twò fò wi ki fè peyi entènasyonal yo ap. konplote pou yo detwi nou konsa. Men gang yo pa wè sa. Yo pa wè sa. Yo kontinye ale ap peze sou akseleratè la. Tanpri, fè yon ralanti. Pa frennen tousuit non. Fè yon ralanti. Retire kèk vitès nan machin nan. Epi, nan redemare li. Nan konnen kisa pou nou fè. Konpranne byen. Antouka, mèsi la famiy. Kòm toujou.